Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm nou pote kèk enfòmasyon pou ou la paske sa sèt an kri dalarm pa bò kote moun kap viv nò Jerizalèm nan koray ebyen de zòn avwazinant avèk kanaran ebyen fòn di ke gen yon pote boure nèg kanaran yo fè a bagay la vrèman myèl. Fòm di nou ke gen plizyè videyo ki rive jwenn nou. Tande byen, moun Koray, moun Jerizalèm, leve aprè midi 21 janvye 2023 a, ebyen se gade yo wè gason Taliban, Yankees, gen lòt non toujou wi, ebyen nèg sa yo debake, Yo vin nan zòn nan. Sa w tande a la a nou konnen depi nèg sa yo debake aparaman ap genyen kèk ekzaksyon. Paske menm lè gwo chèf la li menm li pase lòd ebyen se iripsyon ki pou fèt men aparaman jan m toujou di sa ti chèf pwèl pete yo yo menm yo konn fè lòt ekzaksyon pa yo. Gen anpil enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Enfòmasyon kòmkwa ta gen kadejak yo fè sou moun. Gen moun yo bat. Gen moun, ebyen m ta kapab di ki pase move moman. E non konnen priz daso sa, pou kisa li fèt? M pral pote detay ba nou nan emisyon sila. Tande byen sa m pral di nou an. Jist avan pote boure sila, genyen ebyen yon tèks ki te sòti depi Kanaran. Tèks sa, nèg yo fè l an franse. Et puis, par contre, traduit de traduit traduit en en créole parce que arabe moins fait jeune, texte. Côté côté que yo pose question pour dire à qui la faute. Michel Gédéon a dit « Pour bien aimer un pays, il faut le manger, le boire et l'entendre chanter. Sur ces entrefaits, moi, DG Jeff, tête chargée, oui. Jeffrey les têtes DG. Avec ma troupe comme leader, j'ai cru savoir qu'il y a un moment pour se battre et un moment pour cesser de se battre quand le moment est venu. Donc, j'ai su prendre de la hauteur tout en faisant preuve de mon leadership pour ma communauté et les zones avoisinantes et pour tous ceux et celles qui empruntent chaque jour la route nationale numéro 1. Français Cap J'ai décidé de baisser les armes pour ma patrie, qui est en crise d'identité. Des dirigeants incapables. Si les activités ne sont pas reprises après la trêve maintenue par ma troupe au niveau de Canaan, sur la route nationale numéro 1, ce n'est pas de ma faute. Bien entendu, c'est à cause d'un certain groupe de gangs à source matelas, jouissant d'une certaine faveur de la police nationale d'Haïti. Les gouverneurs de ce pays font preuve, une fois de plus, qu'ils ne sont pas capables de diriger comme il le faut. La question. Le port de Lafito est pris dans un étau. Jeff toujours, selon lui. Je me rappelle vous l'avoir déjà dit dans l'un de mes textes précédents que les politiciens nous tournent en rond. Ils font de la route nationale numéro 1 une route d'accès réglementée. Ils font aussi des contrats malsains, diaboliques avec le groupe G9 en famille qui veulent contrôler APN en vue de détourner des conteneurs de marchandises. D'abord, malgré la trêve accordée et maintenue, ces derniers veulent avoir leur propre port. C'est pourquoi ils font croire que la route nationale numéro 1 est une route de non-droit, ligne rouge, pour gérer leurs activités malsaines et sans vergogne. NAP continue toujours. Désormais, c'est une pure vérité une certaine entité de la police nationale d'Haïti fait du business en soutirant de l'argent à tous ceux qui veulent circuler librement sur la route nationale numéro 1. Aussi, au-delà de la trêve, l'unité de la PNH qui contrôle les chars blindés ne cesse d'agacer les habitants de Canaan. Cette unité, chaque jour, Catalina Blue a sombré à quai au port de Lafito avec 73 conteneurs à bord le mercredi 18 janvier 2023, donc pour l'histoire et la vérité, je décline toute responsabilité dans le cadre de ce fiasco de nos dirigeants, combien maladroits et inhabiles. Tout compte fait, la trêve étant toujours maintenue, la circulation est libre de tout accès. Donc, il faut reprendre la vie d'avant en toute quiétude d'esprit. Jeff ki siyen sa. Kounya la, banm li pati kreyòl la pou nou paske gen moun ki pale fransè, moun ki frankofòn ki ap swiv chanèl sila. Gen gwadloupeyen, martinikè patati patata tou sa. Eske m kapab li tout kreyòl la? Ki moun ki fotif? Michel Deon te di, Pou vrèman renmen yon peyi, ou dwe manje l, bwè l, epi tande l chante. Antretan, mwen menm, Jeff k ap pale, ak twoup mwen an, Kòm dirijan, mwen konprann ke gen yon lè pou m goumen ak yon lè pou sispann goumen lè lè a bon. Kidonk, mwen te konnen kòman pou m pran pou m pran wotè pandan m ap demontre lidèchip mwen pou kominote mwen an ak zòn ki antoure yo ak pou tout moun ki pran wout nasyonal nimewo 1 an chak jou. Mwen deside depoze zam mwen nan peyi mwen ki gen yon kriz idantite. Si aktivite yo pa rekòmanse apre trèv tout mwen an kenbe nan Kanaran sou wout nasyonal nimewo 1 an, se pa fòt mwen. Natirèlman, sa se akòz yon seri gwoup gang nan Sous Matla jwi kèk favè ak Lapolis Nasyonal Dayiti. Gouvènè peyi sa a ap pwouve yon lòt fwa ankò ke yo pa kapab dirije kòmsadwa. Kestyon konsènan Port Lafite. Mwen sonje mwen te deja di nou se Jeffrey k ap. pale nan tèks la, nan tèks avan mwen yo, ke politichyen yo vire nou nan sèk. Yo fè wout nasyonal nimewo 1, yon wout aksè reglemante. Yo tou fè kontra malsen dyabolik ak gwoup anfas la ki se je 9 an fanmi, ki vle kontwole APN. Bon, gen ti pwoblèm wi nan tèks kreyòl la. Yo jwenn lòd pou devye konntenè machandiz. Premyèman, malgre trèv yo akòde ak kenbe, yo vle gen pwòp pò yo. Se poutèt sa, yo fè kwè. ke wout nasyonal la se yon wout anachi, liy wouj, pou jere aktivite malsen ak sanwont yo. Brèf, depi koulye a, se yon verite pi bon kalite. Yon sèten antite plis Polis Nasyonal Dayiti fè biznis nan ekstrè lajan nan men tout moun ki vle sikile lib sou wout nasyonal nimewo 1 an. Epitou, pi lwen pase trèv la, inite pnh la ki kontwole tank blende yo, ap kontinye anbete moun ki rete nan kanaran. Inite sa chak jou tire sou moun ki gen zam otomatik ak gaz lakrimojèn sou popilasyon kanaran. Inite sa li evidan ke misyon li se ekstèmine tout popilasyon kananeyen an, antouka gen yon Bondye pou malere yo, yo pap kapab. Si bato Catalina Blue te koule nan kè pò Lafito ak. 73 kontenè abò mèkredi 18 janvye 2023 a, ebyen se konsa pou listwa ak verite mwen refize tout responsabilite pou fyasko sa a nan lide maladwa ak inèp nou yo. Antouka trèv la toujou kenbe trafik gratis nan tout aksè. Se konsa ou gen pou tounen nan lavi ak kè poze. Brèf, bon! Humm! Eee! Jeff pale an franse, l pale an kreyòl. Aparaman, tèks yo kapab gen kèk ti fay. Men li eksprime. Li akize lapolis kòmkwa nèg yo ap fè biznis sou wout la. Genyen yon kowalisyon ki fèt ansanm avèk G9. Kestyon pò Lafito. Epi yo bay pasaj sou wout sila. Si tèks sa a sòti mèkredi, le mèkredi ki se 18 janvye 2023, tande byen wi! Banm poze kèk ti kesyon avan. Eske Jeff gen rezon ou pa? Paske si Jeff pale konsa, eske se pa le fèt ke paske kesyon APN nan ki evoke, la m anvi di ke kisa Jeff gen nan men l? Kisa nèg Kanaran yo gen nan men yo? Petèt ke yo ka pa gen anyen epi. Yo wè gen lòt gwoup ki gen ti bagay nan men yo. Nèg yo bezwen aktivite tou. Èske n pa konprann? Si yo evoke kesyon Paw Lafito, APN, patati patata, donk nèg yo bezwen aktivite nan men yo. Dayè fò n di ke gen yon papye ki t ap sikile, vrè ou fo je sepa, papye kote nèg yo t ap mande moun ki gen biznis 25 mil dola ameriken pou te kapab pèmèt ke yo fonksyone lib e libè. Sa se gwo pwen entèwogasyon paske aparaman si l te soti ofisyèlman nan nòt ekri, men sa ka rive wi. Sa ka rive. Bon, ok. Kounye a la, mezanmi, nèg yo pote boure sou Jerizalèm, Koray ak divès lòt zòn. Men jistavan, ban m ba nou gade kèk ti videyo epi avèk ti pawòl tou paske nèg yo pote boure bosal wi. An n tande e gade. Granma parèt bò plas la, gwo nèg ki brake sou mwen konsa. Mwen menm li di nou 3 kap desann, li di mesye depim kouri la bal tèt li. La m di poukisa chèf la. La la map avanse lèm rive li ouvè valiz la. Lè li ouvè l li pa wè anyen. Li pa wè anyen lèm ouvè li wè e telefòn. Apre sa mwen kontinye pou m vin kite plas la mezanmi. On ti piti m pa wè otèl. Li pa vin kenbe m. Li gentan desann pantalon m. Lap gade si m pa gen zam. Ala yo di kanpe la. Men gwo pe nèg jij blòdè, nèg kawotchou man yo, yo egare. Ou pa ka moun zòn nan pou di ou pa moun zòn nan. Ala yo genlè mande nèg yo kiyès yo konnen nan zòn nan yo pa vle di. Nèg yo se atè yap bwè yap boule. Kèt nèg yo be yo bay non moun nan wi m menm pa sonje. An yo pa la vwa yo m mande si ou pare pou met titèl ou. Wi yo pa la nou tou le 3. Ko i bon e talè a la lè nèg yo di yo di koray li ye mesye. Mezanmi lè yo di koray sa mesye m pa konn si te 150 gason ki te bò plas la dèyè plas la epi m wè nèg yo ap defile konsa dèyè ti plas ki anba la a men gon nèg yo mare y ap trennen l dèyè moto a m pa rekonèt nèg yo gon nèg yo mare y ap trennen nan wòch yo apre a apresa. Banm al fè emisyon. Epi m lage yon dron anlè. Men sak pase. Nèg yo pote boure nan zòn sa yo. Tande byen wi sa m pral di nou an. Pote boure sa son ekzaksyon wi. Paske aparaman depi ou rive ou fè dezòd sa yo. Donk dezòd fèt. Ou fotif. Paske si w nan yon zòn mwen m toujou di nèg yo sa. Moun ki nan zòn nan avèk ou. Fòk ou pwoteje yo. Men gon bagay wi. Gon pakèt nèg. Pandan Jeff pran trèv la. Gon pakèt nèg ki vini deyò a. Yap vòlè. Nèg yap fouye machin. Nèg yap fè zak, nèg yap fè kadejak. Men anpil nan nèg sa yo al pran zòn de, m ta kapab di yo retranche yo byen sur nan espas sa yo. Alò eske se nèg ki abite anndan an oubyen se nèg ki sot lòt kote pou vin anndan an? Pa le senple fè ke les talibans de Canaan yo tande nouvèl sa, paske nèg yo bezwen fè aktivite yo sou wout la tou, yo bezwen fè biznis yo. Paske si gen aktivite nèg yo ka takse machin tankou jan Lanmò San Jou fè l la. Ou konprann? Yon machin ou bay yon kòb la epi ou pase. Paske se konsa peyi a ye. Se konsa l prèske ap fonksyone. Nèg yo pote boure nan zòn nan. Men kòm nèg yo gendwa pa konnen moun k ap fè dega sila ebyen sa w tande a la nèg yo deraye paske nèg yo pa lapolis. Lè w pa lapolis ou rive yon kote. Bon menm lapolis la li rive yon kote li fè ekzaksyon. M pa bezwen di w. Donk sa vle di nèg yo deraye. Èske w konprann? Nèg yo vrèman deraye. E se sa k fè w wè tout lòbèy sa yo pete. nan zòn sa yo jounen jodi a mezanmi bagay yo anpil bagay yo anpil tanzantan ou tande yon lòbèy donk nou swete ke moun yo kapab viv anpè pwoteje moun yo jere moun yo bay moun yo yon ti chans pou yo kapab viv tou paske bagay yo rèd wi mezanmi lè n ap gade peyi dayiti bagay yo vrèman vrèman rèd bon antouka m kite nou la nan pwochen videyo nou pral gade sou chanèl la nou pral lakay komisè Euh, Lafontan. Jak, Jak Lafontan. Paske, Mesye Lafontan mennen jounalis la kay li, e pi, euh, misye di, mennen kay la viv ki ekivo a 500 mil dola ameriken. E, eske sa sufi, Mesye Lafontan? Paske, sa ka rive, ou neg ou fon ti kay pou rete ak fanmi ou, men, ou gen bel aparteman. ki nan lwaye. Eske ou konprann byen? Donk, e 27 an apre 27 an, ou merite kay sa. Bravo pou ou. Si se li ou genyen, bravo. Men, si ou gen lòt ki akote tou, li ta mande pou fè ankèt. Men, mesye, banm di nou yon bagay. Anm pale sou 2 kote yo. Yon nèg ki fè 27 an ap travay konsa, epi, euh, pou l gen sa, m pa kwè l merite kritik. Men, si l gen 27 an tou, l gen plizyè lòt, nan va konprann, paske nèg yo pa touche plis ke 25 a 30 mil dola. An tou ka, mèsi la fami, kòm toujou, un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila, epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di ke vou apresye le travay, epi apre, kès kon di? A la pwochèn!